Bonjou bonswa tout moun se koulya la gen zen nan peyim briganday anpil nou vle pale de senatè depite nan peyim fwa sa batay la dejenere ton yo ap mache a gran pa plizyè moun ap mande kisa etazini deside fè ak dimitri vòb reginal boulos men pou kole la pèp la leve kanpe gwo presyon a fèt pou yo mete anba kòd dimitri ak boulos plis lòt moun ki konplis yo kisa ki genyen E kisa la repiblik ap tann e kouman tou yo pral mache pran moun sa yo. Bagay yo grav nan la repiblik e se tout moun ki met 2 men nan tèt pou rele anmre tande ki kantite lajan kap depanse nan pouvwa e kantite tou nèg yo vòlò anndan peyi. Byen genyen, enfòmasyon k apenn tonbe la, Gracia Delva ki son pwòch rejim sa a, kote ke nou konnen ke non Gracia li menm li site nan zafè gang, malgre ke yo t ap eseye wè si yo te ka epanye li, ebyen misye la sanble l mete kay li an vant an Repiblik Dominikèn, ebyen nan vil Santiago, ebyen se la Gracia gen gwo kay li, ebyen lè w tande mesye sa yo rantre sendomeng yo gen gwo biznis yo ebyen se la yo ale pou yal pete lang se la pou yal fè tout lòbèy ebyen jounen jodia gracia delva li menm jan lè bagay la li di e m ka nan kouri ebyen li mete kay li pou vann an repiblik dominikèn daprè sa amerique info e li menm li fè konnen ebyen gracia delva. Ebyen kay li menm li te genyen an ebyen misye li la jan bagay la ye la lap oblije kitel ebyen nap diw ke Jovenel Moïse avan ke yo te vin ansasinen li ebyen misye te deja siyen epi livre tout moun ki pratike aktivite ilisit e kriminèl nan peyi dayiti ebyen pwòch li ansanm avèk opozan li ebyen gen anpil moun ki di ke mezanmi se sak lakoz ke nèg yo te touye prezidan Jovenel Moïse Ebyen yo pat konnen eskel te deja denonse yo ebyen nap di ke jounen jodia ebyen si nou wè ke prezidan Jovenel Moïse li menm li mouri ebyen sa li menm se youn nan bagay sak fè ke ou pa ko janm konnen e gwoup moun ki yo menm ki fè konplo ke te kapab ansasinen prezidan paske prezidan Li menm lè li tap pale yo ebyen li te gentan bay tout non nèg yo ke sa fè ke mesye yo cho. Ansyen prezidan Michel Martolly ki rantre nan peyi Dayiti samdi 19 novanb e kote ke li menm 24 èd avan yo anonse l sanksyon Kanada e a son ankont pou koripsyon e finansman de gang ame. Ebyen se yon Martelly ki panike ki rantre nan peyi a. Ebyen selon tout enfòmasyon ki tonbe yo depi samdi ebyen Mateli li la. Ebyen mezanmi jan ke gen anpil moun ki konnen li ebyen kont Mateli genyen an bank ebyen yo gentan bloke l. Sa vle di ke Mateli tout pil lajan li te konn ap vòlè nan lajan petro karibe nan tout lòt bagay ebyen lajan sa yo menm yo sanse bloke la ebyen se tèt cho ki genyen. E sanksyone pa le Kanada Laurent Salvador Lamothe ebyen misye di ke li pral konstitye avoka pou kapab. defann ni ebyen mesye Lamothe e nou konnen ke e pa de gagòt ke mesye sa li menm li fè ebyen tout byen ke li menm li genyen yo ebyen yo pral jele se pa sèlman byen lap gen Etazini avèk Kanada menm sil gen byen tout kote ebyen jounen jodi a kisa ki genyen se otorite nan pouvwa sa e yo bay lòd ebyen e lòt semèn nan la ou pral tande pral gen kouri pral gen kouri m pa konn kote ke Laurent Lamothe li menm li pral kache m pa konnen Jimmy èske ou gen kote Ebyen pou kapab resevwa Laurent Lamothe avèk tout lòt mesye yo paske o nivo de entènasyonal la yo egzije ansanm avèk gouvènman Ariel Henry a pou li menm li kapab arete tout moun ke yo pran sanksyon kont yo. Wi, jis yon segond medam mesye, la nou kapab konprann ke la E n ap swiv plizyè tèks bò kote Laurent Lamothe yo sòti, yo di ke yo pral defann tèt yo, yo pral pran kabinè avoka. Sa se bò kote Laurent Lamothe, men w ap gade jisteman depite Kanada, depite kanadyen an, ayisyen an n ap gade la, misye fè konnen, Pradel ou konfime l, misye fè konnen ke tout sanksyon ke y ap pran la se paske yo gen prèv Yo gen prèv ke non moun sa yo k site la, epi non moun ki gen poul ki gen pou ajoute, se ke yo gen de prèv ke moun sa yo nan tout vye bagay ki louch. Medam, mesye, se pa yon ti bagay ki piti la. Se pa yon ti bagay ki piti, donk, nan moman n ap pale la, donk se yon gwo kou li ye pou Laurent Lamothe. Se yon gwo gwo kou epi pradel m byen kwè yo pale de konbyen kòb e misye ta genyen yo ta sezi paske la nou pale an repiblik dominikèn hein. Ke se nan kad sanksyon, sanksyon yo ki kòmanse ap tonbe la men nap do ke onivo de ayisyen ebyen kòman ke moun yo menm yo sanse yo reyaji gen anpil moun ki di ke mezanmi se etazini se blan ki sanse ap fèl pou nou ebyen nou menm an ayiti nou pa ka fanyen ebyen dosye ayiti a li menm li kite stad anbasad ameriken enben kounye a daprè enfòmasyon yo li vin tounen yon dosye jewopolitik enben depi Biden fin diskite sou koze Ikrèn enben nan enfòmasyon yo di ke enben se dosye Ayiti a li jwenn sou tab li sa vle di ke Ayiti vin tounen yon gwo yon gwo gwo dosye la enben nap di w ke daprè enfòmasyon yo kote l di sanksyon sa yo yo kapab tonbe se akoz Moise Jean Charles ki vini ak koze drapo Lawousi nan manifestasyon yo. Eben Etazini ak Kanada pa vle sak rive Lafrans an Afrik lan e li menm li kapab rive li la tou pou Lawousi vin agrandi enfliyans li a 2 zè de tan eben de Etazini. Eben si nap swiv byen eben menm nan koze imigrasyon Sendomeng lan eben Etazini tounen yon defansè pou Ayiti paske jounen jodi a eben gen anpil moun ki di ke Moïse Jean Charles puiske o nivo de manifestasyon paske blan li menm lap swiv ou ameriken ap swiv ou paske li wè ke se drapo lawousi ebyen li di e jan bagay la ap vin ye la sim kite lawousi vin antre la mezanmi m pral gen anpil anpil difikilte sak fè ke oblije gouvènman ameriken an oblije pran dosye ayiti a o serye paske lè yo pale de dosye e Ikrèn ebyen se Ayiti kounye a ki sou tab la paske se yon dosye ki vin tounen jewopolitik ebyen dosye sa o nivo de Etazini yo menm yo pap jwe ansanm avèk li ebyen jan ke e tout moun. Jis yon segonn medam mesye pa bliye nou di w ke aktyèlman non sèlman gen yon kouri Gracia Delva ki gen plizyè kay An Repiblik Dominikèn, se vann l ap vann yo la. Kay sa yo se vann, misye gentan mete yo alavant. Pwobableman, bò kote lòt mesye yo, souman se menm bagay lan k ap fèt. Men Pradel, èske gen posibilite, menm si mesye sa yo ta vann kay la pou yo ta sezi yo kanmenm? Paske m panse l ap twò fasil pou yon nèg fin kraze. Ou imajine jan mesye yo mechan? Pou valè kòb ke yo genyen, medam mesye, si yo te fè yon bagay an Ayiti avèk kòb sa, Omwen kòm nou se yon pèp ki sitirè, nou te gendwa di, a, omwen yo fè yon kay, omwen yo fè tèl bagay. Ou konprann? Menm lè nou pa ta sipoze pale konsa non, nou te gendwa fèmen bouch nou. Nou te gendwa di gen kèk ti bagay ki fèt pou Ayiti. Men, se yon gwo koze, gras a Dèlva frè m, k ap eseye pou l wè si l kapab gentan achte kay, vann kay ke l gen an Repiblik Dominikèn nan. Se pa yon ti bagay ki piti. Wi frè m. Bon wi m panse ke bon li pap gen tan paske menm si w tap bezwen vann li pou al fè papye fè tout bagay sa yo paske bon Gracia pa ret anpil tan la pou l pa anyen ankò sa vle di ke pou l pa chèf m panse ke mesye sa yo yo genyen peny yo piske e nou konnen ke li salè men li sanse agrandi ebyen nan jou kap vini yo moun ap gen chans pou yo kapab konnen ebyen tout dènyè enfòmasyon yo ebyen bon jodi a la. Ki sa ke pou moun yo konprann? Ebyen, Ayiti, chak fwa ke lè on moun li monte chèf, ebyen li pa wè pou l di e ki jan l pral fè ede pèp la, ki jan l pral fè sove nou. Se sèl bagay ke e moun nan li renmen wè, ebyen se e vòlè paske l konnen ke pa gen pèsòn moun k ap jije li, ebyen e se e gos e se afè pa l. Ebyen n ap di w ke o nivo de gang nan, le Canada li di ke l ap bay on revè de men, ebyen retorik, itilize pa aktè politik ayisyen yo, y ap sanksyone pou yo kapab asire defans yo. Enben, gouvènman kanadyen an raple ke sanksyon yo, yo menm yo adopte an vèti de lalwa, enben sou mezi ekonomik spesyal. Sa vle di ke sanksyon sa yo menm yo lye avèk Ayiti, les sanctions canadiennes yo lye avèk Ayiti. N ap rebaron ankò, Ayiti gang le Canada balè. D'un revè de men lè retorik itilize pa lè aktè politik ayisyen sanksyone pou asire defans yo, ebyen gouvènman kanadyen al raple yo ke sanksyon sa yo menm yo adopte an vèti de la lwa, ebyen sou mezi ekonomik spesyal. Sa vle di ke nou konnen, ann mete pou nou mezanmi, on moun ki ann Ayiti pou ap achte on kay 4 milyon e 225 mil dola, sa vle di ke se 4 milyon, sa vle di ke pou nèg la ale l peye kach, ebyen ki kote mezanmi pou on moun pou yon moun a prale pou a pral e bay tout kòb sa pou ap achte kay ou konprann sa di ke e yo achte kay yo yo bon ou pap travay lòt bò epi lè w fini wap plede achte kay wap achte yon seri de wi epi se pou nou ajoute medam mesye nou pral pli lwen ankò ebyen e sanbletil ke kay ke Laurent Lamothe posede an Repiblik Dominikèn yo se pa de senp kay konsa se son de mezon de liks de mezon ekstrèmman liks e yo pale se seri de se seri de kay ki gen yon valè apeprè pli de 47 47 milyon 880 mil peso, bon se sou setan lajan an nan kòb nan kòb dominiken an men sou ta sou ta konvèti l li vo apeprè plis de 900 mil dola us 900 mil dola us sa se youn nan premye kay ke Laurent Lamothe genyen epi misye gen yon lòt kay ankò egalman ki vo apeprè 51 mil 700 kèk dola US. Donk, bon, se si sèten chif la li menm toujou gen matyè a konteste men brèf, w ap gade se seri de gwo kay liksyez medam mesye y al envèsti an Sendomeng epi nou byen presize en, lajan kont an bank mesye sa yo deja bloke. Sezi! Sezi, sezi, sezi! S on gwo kou, m pa konn kòman Laurent Lamothe pral fè la, men se si e sèten, se meyè moman pou avoka sa yo pral manje kòb. Avoka sa yo pral pi afin an kòb. Paske jan nou di la bagay yo trè serye. Epi pou Michel Martelly kanmenm, e nou konfime l ke kont an bank Michel Martelly deja sezi, men pou kounya nou poko kapab di w nan ki peyi. Paske nou poko gen enfo a. Nou poko kapab. Wi, wi Pradel. Wi, e nou konnen ke o nivo de Rony Celestin, gen kay Marie Luisa Celestin avèk mari li Rony Celestin ki posede yon vila de 4 vigil 25 milyon de dola M pale de dola, ti dola pa e nan, dola vèt a Laval, a Monreyal, o Kanada, ebyen l dispoze de 4 sal de ben, yon espas pou 10 machin, ebyen e pwopriyete sa a ke mesye yo achte li peye on sèl kou san ipotèk an 2020. Ebyen se la a wi, wap gade pou wè kay la, sa vle di ke yon kay ki genyen e 4 douch, e pa ti douch non, epi li gen yon espas pou 10 machin, ebyen se yon kay ke yo peye yon sèl kou e san ke yo pa pase anyen, yo peye kòb la kach. Ebyen m panse ke se Marie Luisa Celestin avèk mari li Rony Celestin, ebyen yo menm ki posede kay sa a. Ebyen yo gentan sezi li onivo de Kanada ebyen kay sa kounye a sèl bagay ke n ta mande lè yo ke yo pran li eske yo pa ta voye yon ti kòb ba nou tou Ayiti bon mwen a di ke e m panse ke sa li menm se yon bagay ki rèd ebyen fòk nou di w ke nan menm kad de dosye sa yo tou nou konnen genyen anpil non moun la ki sanse e e nan yon lis la ebyen lis sa ke nou menm nou wè la se yon lis ki genyen prè de e 51 51 moun. E nou wè ki te genyen nan lis la. Ebyen m panse ke an atandan n ap retabli. Se non man lis lan se yon lis ki gen apeprè 169 moun. E jan nou te gentan di nou menm bò kote pa nou Pradèl avèk kontak ke nou genyen nou gentan resevwa lis la. Epi nan lis lan se si e sèten ou menm ki ap mande pou oliga mwen menm nan lis pa m nan gen kèk pèsonalite gen kèk oliga di Ki an ki ki sou lis la? Sa ke w panse yo, yo sou lis sa ke m genyen an. De la, n ap rete pou n konfime, n ap tann ke l sòti de fason ofisyèl paske nou pa ka al two vit. Ou konprann? Men, moun ou konnen w konnen yo, sou lis pa m nan, lis ke nou jwenn nan, mesye sa yo ladan. Nou oblije pridan kanmenm. Wi, nou wè e nan lis la gen non anpil moun, gen bizisman, sektè biznis pa egzanp tankou, bon Reginald Boulos ki li menm nou wè non l nan lis la, e bon e kote l ye a la e nou pa konnen eske li menm l ap vin Ayiti paske e enfòmasyon yo se ke nèg yo se nenpòt ki kote yo ye dan lemond yo p ap ka rete non e di ke se Ayiti pou yo vini kounye a lè sa yo pral egzije e ben premye minis la li menm pou l kapab fè tout sa l kapab pou l arete nèg yo e ben nan lis la. Non tout moun nou wè yo ebyen nou wè ke yo toujou la yo nan lis ki soti a tanzantan nou wè ke nou ap avanse menm non kaplim wi nou wè nan lis la gen frizman. Mwen menm janm di w lan Pradel m poko kapab site etan done ke lis lan menm lè li ofisyèl men nou oblije pridan okazou ou konprann fòk nou trè trè pridan men jan nou di l se si e sèten Gen de non m wè la m satisfè, epi kòm m manke non toujou, m poko fin satisfè a san pou san, men, se pa yon ti aksyon k piti kanmenm. Se pa yon aksyon k piti. E nou menm aprann, e Pradèl, nou menm aprann ke bò kote e Joseph Lambert, nou tout nou konnen e mesye Lambert, mesye Lambert, misye gen pwoblèm pwostat. Lambert gen pwoblèm pwostat, an nan moman n ap pale la, misye ta an difikilte. Sa vle di l pa ka al Ozetazini, misye pa ka jete kò l Sendomeng, kounye a la pwobableman se fèy l ap bouyi. Ok ankò la se mechanste strik tout kòb sa nou te gen an nou te konstwi seri de bon lopital hein men gon lòt bagay pradèl talè a map reflechi ak sa medam mesye vòlè sa yo yo gen mwayen nan men yo pou yo pa al kanada pou al pou yo pa ale ozetazini menm si e sèten gen kèk doktè yo gen dafè vin vin konsilte yo adomisil hein fòn fòn fòn fè atansyon tou hein. Wi e m panse ke e bon mesye yo tou man ki kote menm sendomeng la sendomeng la li menm li pap pran paske e dominiken yo kounye a la jan yo tèlman mande deraye la a m panse ke yo ap pran e moun sa yo menm ayiti ke moun sa yo yo gen anpil difikilte wi e mwen gen moun ki mande w sou andre michel sa se klè andre michel li nan tòp sa a nou pa menm bezwen met sa sa a ti bagay ti poul ti bagay anba andre michel sa se klè l ladan ok nenel cassy moun sa yo sa se klè. Nou pap menm pale de moun sa yo. Nap pale gwo tèt yo. Wi. Bon nou panse ke jodi a la, ebyen anpil moun yo swete pou ke pandan mesye ap pran e sanksyon paske jounen jodi a la se yon gòl cup wi li ye, se Canada cup e nan sa ke moun yo bay, ebyen ekip la yo gentan gen, ou konnen gentan gen 8 moun la, ebyen men kijan ke yo fè li, yo di ke nan Canada cup la, gwoup A. yo mete Mateli, Lamòt, Seyan, Lanbè, epi nan gwoup B a, yo mete Gari Bodo, Youri Latòti, Rony Selestin, Ève Fokan. Ebyen, e la ke moun yo, yo di se fifa world cup, e konsa ke yo di l. Men, malgre sa, tout mesye sa yo, yo di ke yo inosan, yo pa konn anyen de sa yo di yo, e m panse ke ni. Se menm jan pou lanmò prezidan Jovenel Moïse, ou pa wè chak moun yo arete yo tout di yo inosan, se menm bagay la. Nèg sa yo, si gon kalite pou pa di yon defo ke yo genyen, yo odasye. Men tout inosan. Jean Henry Céant inosan. Sa son blag. Wi m panse ke paske yo di yap pran avoka ebyen si m tap gade m tap tande ke ansyen senatè Youri Latortue lè li di ke lap pran avoka Lambert ebyen Lamothe li menm li gentan di ke l pral konstitye kabinè avoka li paske fòk yo kapab gen prèv men onivo de blan an li menm kòm blan li di ke Li gen prèv ebyen lap avanse avèk prèv ke li menm li gen paske yo pa janm pran sanksyon kont mesye sa yo yap mande mesye yo ebyen nan zafè lajan kote n pral wè pil lajan sa yo pou n gen pil byen sa yo pou n ap achte kay pou n ap achte tout bagay sa yo nan peyi tonton Sam ebyen jounen jodi a ebyen se nan sitiyasyon sa pa egzanp tankou lè w genyen Rony Celestin mezanmi e n panse ke Rony Celestin ki posede yon kay 4. 1,25 milyon de dola a Laval, a Monreyal, o Kanada. Jimmy, fòk ou fè yon deplase tou, pou al nan zòn sa pou al gade kay la. Wi, wi, se sa. Mwen se adrès la, nou bezwen adrès la. Nou bezwen adrès la, sa ap fè nou yon plezi menm. Se yon plezi la ap ye pou nou medam mesye pou nou ale, ou konprann? Nou pap rete la. Se nan zòn Laval. Ou konprann? Fòk gen aksyon k ap poze. Wi se zòn e laval e Montréal Canada ebyen se la ke e mesye sa li menm li gen gwo kay li ebyen Marie Luisa Celestin avèk mari li Rony Celestin ebyen se yo menm ki genyen gwo bilding sa ke yo menm yo achte mezanmi jodi jounen jodi a bon fòk nou dou ke e nan tout mesye sa yo gen ki fè anpil gwo bagay bò nan zòn yo e pa egzanp tankou Rony Celestin ebyen lò mwen ale nan zòn lakay li misye Li kreye anpil bagay vre ansanm avèk yo kote ke li gen de biznis ke li menm li fè nan zòn li. E nou gen Youri Latortue tou ki fè yon bagay se bon nan depatman Lwès li fè li. Gen anpil moun ki di ke e pwodiksyon ze a ebyen si l te fè l e bò isit li t ap bon. Ebyen Martelly la e si y ap bay tou e kote ke nou genyen yon kay Martelly ki bwa nèf la m panse kay sa a nou ka pran l pou n fè yon bon e meri Senmak la nou te ka mete l nan kay sa a. Nou rankontre avèk reprezantan pèmanan de l'OEA ki an Ayiti, nou diskite avèk li, nou montre li byenfonde ki genyen jodi a pou ke eleman ou zanmi ki nan kominote entènasyonal la konprann nesesite pou yo akonpanye pèp ayisyen an men pou yo pa ranplase l, pou yo pa sibstitiye yo a pèp ayisyen an e an giz de konpreyansyon yo dakò avèk Inisyativ Sitwayèn pou yn Sòti de Kriz la nan metodoloji sa a. E pa rapò a demand ke nou te adrese a yo menm, yo dakò pou ke yo pa ranplase nou, men pou yo wè kòman pou yo akonpanye nou. Par la swit, nou rankontre, jan nou te di li, avèk akò 11 septanm. avèk le premye ministr Ariel Henry pou ke dans un premye tan nou te eksplike l byen fonde, nou te fè pou nou miz an kontèks de kreyasyon komisyon sa a, nou te eksplike l byen fonde ki genyen jodi a pou ke sòti de kriz ki dwe anvizaje pou peyi a k ap soufri nan tout nivo. Fòl nou sòti de kriz urgent paske pèp la pa kapab ankò, paske elèv yo bezwen ale lekòl, paske peyi a soufri twòp. Men nou te di l non sèlman fòl urgent, fòk li enkliziv. Poukisa pou li enkliziv? Paske nou vle l dirab. Setadi nou pa vle e jodi a gen de gwoup ki panse mete nan tèt yo, yo pral jwenn yon lòt akò ou yo pral jwenn yon sòti de kriz rapid epi ki pap dirab. Donk nou te pale avèk Premye Minis lan, li te konprann nou e nou te di l, jodi a, pèp ayisyen an pa kapab ankò e l gon trè grand responsablite pou ke la pwochèn sòti de kriz ke nou menm n ap eseye fasilite la pou efektivman se yon sòti de kriz ki dirab.